Bonjour bonsoir la famille avèk plezi nou rantre lakay ou pou kapab pote ba ou yon nouvèl emisyon m te pwomèt nou ke map fè yon ti entèvyou avèk Marie Yves Verdieu jodia alò fòn di ke entèvyou sa nou anrejistre li deja depi hier yè vendredi. Jodi a la ou gen chans pou kapab gade Marie Yves Verdieu. Pandan m ap poze Marie Yves kestyon, m pa t poze l anpil kestyon paske m te jist vle fè entèvyou sila a de manyè senbolik, yon manyè pou kapab sansibilize yon maksimòm sitwayen, sila yo ki an Ayiti, sila yo ki aletranje an menm tan, pou kapab voye kichòy pou li. Ebyen fò n di ke. Marie Yves Verdieu nan yon sitiyasyon difisil wi. Poukisa m di nan sitiyasyon difisil paske l poko gen kay. Li poko jwenn kay pou l rete ak timoun nan. Se ladesant yo toujou ba li. Lè l ap retounen sou istwa ki pase, imajine w yon fi ki fè filo, ki fè kèlke zane inivèsitè, jounen jodi a men nan kisa l tonbe. Le père de la fille, mezanmi s on bèl pitit fi wi fi a gen nan men l. Hum! Timoun nan vini la m santi m ta vòlè pitit la. M pat deside kite vizaj timoun nan parèt. Nou konn poukisa? M pa vle antre nan lojik pwopagann sa pou ti pitit la. Paske ti pitit la li menm li pa konn anyen. Se manman ak papa ki konnen. Men ekoute, timoun nan te la, Mwen deside pa fè l parèt e Marie Yves Verdieu yon lòt fwa adrese li ak tout bon samariten yo. Moun ki gen bon kè yo, moun ki jenere yo. Dayè, men nimewo telefòn li se pou sila yo ki aletranje, ki lontan pa vini ann Ayiti, ki pa konnen nimewo pou mete devan, se plis 509, 36, 74, 86, 17. Je repran, plis 509. 36 74 86 17 sa se nimewo ou kapab kontakte Marie Yves Verdieu. Men sa nou bezwen pou Marie Yves Verdieu dyaspora yo, sila yo ki an Ayiti. Nou bezwen pou l rete nan yon kay. Nou bezwen tou, paske m sonje gen yon fi Tabarre ki te di m ke l ap fè m jwenn yon kay, Pou n kapab loje madam sa a. Donk m espere ke madam nan ap tande emisyon an yon lòt fwa e li kapab antre an kontak avè m pou suit nesesè yo. Li bezwen yon kay pou l rete. Lekòl timoun nan m kwè se dimil goud pou l kapab fin boukle ane lekòl la. Epi, sa pa dwe rete la paske si nou ba l yon kote pou l rete, nou peye lekòl la, m panse ke l t ap evidan pou n ta ba l yon ti aktivite. Aktivite pou l kapab mennen yon ti komès paske Si l ap fè yon ti komès, li kapab antre nan sòl, li ka bay timoun li manje, epi l kapab rive yon lè li endepandan. Eske nou konprann? Paske moun nan pa dwe depann de nou, men fòk yon lè li endepandan. Lè w ap bay yon moun yon èd, ebyen m panse ke gen yon lè k ap rive fòk li menm tou li endepandan. Donk. M pa renmen bay moun prason chak jou, men li preferab ke mwen montre l peche. Donk, yon ti komès t ap fè l byen. Ou konprann? Donk, se nan lojik sa a m rantre kò m. Moun ki vle rele Marie Yves Verdieu dirèk yo kapab rele l nan 36 74 86 17. E moun ki vle antre an kontak avèk nou tou, ebyen. An nou fè sa rapid, gen yon seri de moun ki pa vle non yo site paske m ta vle fè yon emisyon de remèsiman pou tout moun ki voye kichòy, si non w pa ka site, ebyen zòn ou rete a l ap site kanmenm nan emisyon sila. An nou gade ankò yon fwa Marie Yves Verdieu k ap pale, temwanyaj ki donn fwa o do e ki pwofite adrese li ak tout moun ki vle ede l. Nap salye tout fanatik RL Prod yo. Jan nou te anonse sa, li te evidan pou ke nou genyen Marie Verdieu ansanm avèk nou paske nou wè genyen anpil moun ki deside bay èd men ekoute nou rive nan yon moman kote ke lè yo te fin gade entèvyou lan sou radyo tele Eclair ebyen eh moun yo te debòde par jenerozite. Jounen jodi a la fòn di ke ebyen gen anpil moun ki te kontakte Marie Verdieu Ebyen moun sa yo m ta kapab di yo plonje dan le silans e nou vle ke moun yo kontinye fè menm jès sila. Moun ki vle bay, moun ki deside bay fòk ou fè sa paske Marie Verdieu nan difikilte. Donk jounen jodi a la li pase nan studio RL Prod, n ap fè yon ti pale avèk li yon mannyè pou kapab sansibilize tout kominote entènasyonal la sou dosye sila. Marie Verdieu, kòman w ye? Mwen la. Ou anfòm? Non m pa anfom. Nou wè video a deja viral, ou nan lari, wap fè monte desann, di nou kòman wap viv jodi a la paske nou konnen gen anpil moun ki te pwomèt ou men jiska prezan ou poko jwenn anyen. Pou jis kounye a, pou pwoblèm m te pran lari an li poko rezoud, se te pwoblèm kay, se yon kote m te ye yo mete m deyò ladann. Alò kounye a, m toujou 2 la, etan tanto m la, tanto m isit, tanto m lòt bò. Gen anpil moun vrèman vre ki te fè m pwomès, m te gentan santi m gon espwa, e se te pou kay la. Men pou jiskaprezan pwomès yo, m pa tande moun yo, gen m pa tande ditou, epi gen ki te fin fè m al chèche kay, yo di m y ap ede m, bon m pa tande yo jiskaprezan. Ou pa tande moun yo, bon ou tcheke yo? Genyen ki pa reponn ou byen se silans yo fè ou pa tande bri ou byen lè w al tcheke kay la kisa yo di w ou di yo ou jwenn kay kisa yo di w? Bon m lè m tcheke kay m di yo m jwenn gen ki di m li pri a twò wo e chèche yon ti bagay bon pa gen pri kay sa yo an Ayiti. Vrèman. Yo di m chache kay 8 mil dola, 10 mil dola, m pa, m pa jwenn. M pa jwenn. Franchman m pa jwenn. M chache, m pa jwenn. Ou chache anpil kote? Wi. Wi, wi. M chache tout anndan kote kòmsi katye ki te ka katye popilè. Menm gen moun ki ban m konsèy, yo di m, pa pran nenpòt kote akoz de timoun nan. Vrèman vre mwen menm pou kòm ansanm avè l, m pa ka al rete nenpòt kote ansanm avè l. Sitou nan peyi Dayiti efimye m ansanm avèk yon timoun ankò se yon ti fi li ankò m pat m pat espere m te espere jwenn yon moun menm lè m kòmsi yo peye premye ane a m jwenn yon moun m jwenn èd m peye premye ane a m panse avèk e sa m pral mete deyò pou m pou m pou m kòmanse m ap m panse m ane pwochèn m t ap ka m t ap ka sòti tèt menm men se pa sa ki rive m jwenn. Bebe toujou al lekòl. Wi li ale. Ki nan ki stad ou ye avèl eske ou fin peye lekòl la? Non mwen poko fini. Konbyen mwa ou dwe lekòl la? Oubyen eske konbyen kòb ou dwe ototal pou fin peye lekòl la? Ototal m dwe 2000 dola, 2000 dola. Ki se 10000 goud? 10000 goud wi. Donk tout moun kap gade Marie Verdieu la, donk Marie Verdieu dwe 10000 goud poul fin peye lekòl la. Li bezwen yon kote poul rete. Kote poul rete a, m ta kapab di se yon kote ki ta dwe estab paske Fòk omwen l kapab gen yon kay pou de twa zan. Pandan de twa zan an, nou voye kichòy pou li, nou pèmèt ke li fè yon ti komès paske li pa ka rete tout tan ap mande an. Paske se pa tout moun ki renmen mande. Donk si n ap fè yon bagay pou li, an nou fè l, pèmèt ke timoun nan, li menm li boukle ane lekòl lan, pèmèt ke li jwenn yon kote pou l rete, nou ta kapab menm peye kote sa a pou de zan. Epi, ba l yon komès, paske se yon jenn moun li ye. Paske Marie Verdieu ou pase 4 ans avèk ti pitit sa nan menw m ta kapab di se 4 ans mizè pa vre? Wi wi 4 ans kalamite. Kòman ou fè viv 4 ans sa? 4 ans sa pou byen diw depi ti pitit sa fèt se konsa nap pase mizè. O kòmansman m te byen pwòp men aprè depil fin fèt 6 mwa bebel mal fè la desant ka yon tontonm la aprè aprè aprè 8 mwa tontonm nan metem deyò men pou si pandan Pandan 6 mwa bebe l la. Pandan 8 mwa m fè kay tonton m nan, 8 mwa sa se yn mwa kalamite. Se yon moun k ap bwè kleren, l ap antre a inè, dezè di maten, sou nou, mande, di m, li di m ap mete m deyò a inè di maten, l ap joure m. M te reziye m, m te rete m fè 8 mwa. Aprè 8 mwa, men defen manman m te la. Li rasanble, l rasanble, li, nou t al peye yon ti kay. Pandan n al peye ti kay la, manman m, se de la etan, manman m vin mouri. men se dezespwa ki te fè l mouri paske li te vin, li te santi li pa t redi pou sa. Li pa t redi pou sa, kòmsi li te prepare m pou m te ede, men se leve mwen pou ta antere l, men finalman, m t ap gade manman m k ap soufri a yon maladi kè epi plis, epi pitit sa nan men m ankò, m pa ka ba l manje. Gen de lè m konn rete menm yon diri blan m pa ka bay timoun nan pou l manje. Epi se te konsa, konsa, epi men m te toujou ap viv yon espwa paske m konnen m al lekòl yon bon jou m ap jwenn yon degaje, m ap jwenn, m ap jwenn yon bagay. Epi lè manman m vin mouri, m te gen yon frè m ki te responsab, li te di m l ap pran m, mèt vin lakay li, l ap responsab mwen. Li te ban m bèl espwa. Men malgre sa m pa t rete sou sa, m te toujou, piske m konnen m gen yon kote pou m dòmi, m te fokis sou bay pitit sa a manje, voye l lekòl, fè bwat li. M konn fè ti degaje devan baryè lakay kote m te ye an, achte sirèt, pen bagay sa yo pou m degaje m pou m vann, pou m ka toujou jwenn kòb pou m peye machin pou m fè bwat li. Ofinal m pa konn sa k pase, nou konnen reyalite Ayiti an, m pa konn si se tripotay, m pa konnen, m pa konnen m fè anyen, m pa fè. M pa fè anyen paske dam nan te toujou pale avè m byen, l te konsidere m tankou e te pitit li. Epi toudenkou l leve li di m ba l kay li e m pa t gen espwa m pa gen okenn lòt kote ankò m te ka ale. Se la m te konnen m te gen espwa m panse e m t ap ret la jiskaske m al m pran paske manman m e dezan l mwa ane sa sot bay manman m dezan depi l mouri l pa gen lontan l mouri. Depi lwa pandan dezan. Dekita papa pitit mwen, lè manman m vin mouri yo mete m deyò kay tonton m nan, m te vin ale, m te vin ale, m ale kay papa pitit sa malgre m te fè 3 zan nou pa t janm pale li pa t janm konn kote m rete, men o final ou konnen depi w pa gen manman, ou pa gen moun k ap ba w yon konsèy, tout moun di w konsa, se manman a papa ki bay timoun, m pa ka ènmi ansanm avè l al chèche kote l ye, m ale m reziye m, m al chèche kote l ye. Kounye a pou m te al fè detwa jou lakay li an atandan ke pou m te moute nan kay kote m ye a paske kay sa se yon kay ki t ap konstwi li. Lè m rive lakay papa pitit mwen, m fè de mwa, de mwa imilyasyon, ofinal li mete m deyò ankò ak ti pitit sa anba lapui, 9 desanm 2020. M pa janm bliye dat sa a, uitè diswa. Li bat mwen, l kase sandal mwen, li chire rad sou mwen, li ban m kou poutèt pitit sa a epi l mete nou deyò a nevè di ma, a nevè diswa. Donk depi lè sa a, papa a pa janm gade timoun nan nan men w? Li pa janm gade l. Se ou menm k ap goumen a lavi, w ap mande pou kapab okipe timoun sa a? Wi. Nan ki zòn li te rete? Li rete de e delma 85. Delma 85. Lèl te fèm, lèl depi lèl fèm, depi lè tout moun o kouran lèl te men. O kontrè se on on on ti dam lèl wè an, ti dam nan te vin achte lèl wè anba lapi mwen ansanm avèk ti pitit la. Kounya la menm menm li pranm li metem dòmi. pa la moun yo. Gen anpil moun ki nan entènasyonal la ki vle ede w. Gen anpil moun tou ki an Ayiti ki vle ede w. Pale avèk yo epi ba yo nimewo telefòn yo pou yo kapab antre an kontak dirèk avèk ou pou yo kapab fè kèk chòz pou ou. Sa m ta di, si m jwenn yon moun ede m nan, ede m nan kay la, ede m nan kay la. Map map map map map paske m pa renmen m pa renmen mande se paske m vin pa gen espwa ankò men m pa fè moun konfyans ankò si m jwenn yon moun banm yon pouch m pa konnen jan l ka ban mwen l lan pou m pou m sòti tèt mwen. Antouka ee. Moun yo nap gade la nou wè Marie Verdieu Marie Verdieu a chak fwa lap pale de sitiyasyon lavi li m ta kapab di dlo pa sispann koule nan je l e ou menm kap gade ou se manman pitit ou se papa pitit lè w se manman epi w papa an menm tan wap konprann reyalite a lè w se papa epi w se manman an menm tan wap konprann reyalite an paske se li menm lè l leve chak maten ki pou fè kichòy e Nou te deside nan kad entèvyou sila a, pa pran l avèk timoun nan paske timoun nan se yon inonsan, li pa konnen anyen nan sa k ap pase a. Se kòm faire la pub pour le mal. Non, paske l ap viv nan mal, dans la crasse, dans la misère. Imajine, gade byen, yon moun ki fè filo, epi men ki sa, li fè katran nan UNASMO, men nan ki sa peyi a lage l. Pwoblèm. Li te kapab. Lage nan yon seri de bagay. Katran, li pa gon lòt timoun. Sa vle di, li kenbe dignite l. Antouka, mwen menm, nan non pa m, pwofite lanse mesaj sa a. M vle apati de wikenn sa a, pou tout moun ki nan entènasyonal la, moun ki nan dyaspora a, m vle wè kòm si nou antre danble nan travay k ap fèt la. Omwen m bezwen pou pi piti. mil dolar ameriken pou m jwenn pou Marie Verdieu pou l kapab jwenn yon kay pou l rete, pou l fè yon ti komès, pou l fin peye ane lekòl pitit li, epi pou l kapab rekòmanse ak lavi. Mèsi anpil, mèsi Marie Verdieu, nou te kontan avèk ou e n swete pou moun yo kapab pran kesyon sa an chaj. Mèsi bokou. Antouka mèsi la famiy, kòm toujou un maximum de commentaires, un maximum de partage.